Tvlakayhaiti.com Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt nou yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e nou kontan avèk ou jodi lendi 13 fevriye 2023 avèk nouvèl videyo sa boure chaje avèk anpil enfòmasyon ke nou pote pou ou. E sou sa kap pase nan peyi Dayiti, presizeman operasyon Tònad 1, ebyen Frantz Elbé la a, misye mete Vitelòm san somèy, misye mete Vitelòm nan pwoblèm, misye panike tout sòlda Vitelòm yo, malgre nèg yo kontinye ap fè dezòd, men Frantz Elbé pou bò pa l ak operasyon Tònad 1 an, li sèmante 7 fwa 77 fwa 57 plis 7, li pap kanpe toutotan ke yo pa jwenn bout towo sa ki pote non Vitelòm kap bay Lapolis san pwoblèm. N ap remèsye tout sila yo, zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, te gon sitwayen ki te fon kòmantè ki di m pa janm salye moun, e nou toujou sa salye moun sof ke pafwa nou pa ka konnen non tout moun, e nou pa ka salye moun e grenn pa grenn men nou salye tout moun an jeneral, e si tout fwa ke ou deja fè pati de fanmi TV lakay Ayiti pwen kòm nan, enben nou salye w an gran jan. E donk nou pote anpil enfòmasyon pou ou e nou pa ka pa salye w, nou pa ka pa remèsye w paske se gras avèk ou menm ki fè nou ankò la ap chèche enfòmasyon pasi pala pou nou pote pou ou. Bon, ann ale! Enfòmasyon nou pote pou ou la a, enben lapolis la a ki yo menm deja jwenn nich Vitelòm, lapolis ki deja jwenn yon pakèt gwo otorite nan peyi a ki yo menm konplis nan sa k ap pase la a, enben nèg sa yo ta fè pati de gwoup sa a. ki gen nan tèt li Vitelòm k ap teyorize moun Pènye, moun Tòsèl, moun Laboul, moun Wout Frè, moun Kafou Fleri yo, toutan zòn Kwadèboukè a, enben Vitelòm ak 400 mawozo, se nèg sa yo k ap fè koze. Enben yo finalman jwenn divès jij nan Kwadèboukè ki yo menm enplike nan sa k ap pase la a, nan gang nèg yo, nan move dosye. Antouka, nou pral kite ou gen detay nan videyo sa a ke nou pote pou ou la menm. E dosye lapolis la a tou ki resevwa yon pakèt materyèl pou polisye yo menm ka gen bagay nan men yo paske gen de konba ou pral fè humm fò w gen bagay nan men w paske bandi yo menm yo gen bagay nan men yo e lè nèg yo ap deplase lè nèg yo ap debake yo pote katouch e byen polisye yo menm pafwa konn nan pwoblèm Lè yo kòmanse ap pete bal, katouch fini, yo pa genyen sekou e se sak konn fè bandi anvayi e sa w tande a lòbèy pete nan peyi Dayiti. Enben nan videyo sa a, nou pral fè w gen detay tou sou sa kap pase nan Savyen. Nan depatman Latibonit lan menm la a, nan Lyankou, bagay yo pa dous ditou paske baz Gran Grif ki gen nan tèt li Luckson aprè lanmò Odma, enben nèg sa yo la se gwo rèl yap mete lakay anpil fanmi kote yo arive mete lafen E donk nan lavi sètan moun yo boule yo, e touye yo, ba yo bal, yo poko fin mouri epi mete dife sou yo se sa kap pase nan Lyankou la medam se mesye nou pral envite w gen detay, bonne écoute rete gade video a jiska la fen nap tounen. Lapolis nasyonal ki ap fè fas ak bandi ki vle enpoze lwa yo nan tout peyi a gen gwo sousi pou wè nan ki mannyè Yo ka met yon bout a sitiyasyon terib kote popilasyon an pa konn ki sen pou yo rele tèlman malfra ap vire bil yo. Direksyon jeneral la mete pye l atè e lanse operasyon Tònad 1. TV lakay Ayiti pwen kòm. Jodi a menm, nou deklannche yon operasyon, ofisyèlman, ki pote non Tònad 1, an repons a tout zak bandi fè sou popilasyon an, spesyalman frè n ak sè n ayisyen. Yon operasyon tout ti vis ki vize a deloje, arete tout bandi nan zòn konfòtab yo a. Malgre anpil barikad yo mete sou wout yo pou anpeche lapolis rive sou yo, ajan lòd yo gentan pran plizyè espas ki te anba kontwòl kriminèl yo. Polisye yo brave danje, yo fouye kay, kraze baz, monte mòn. Nan Larivyè Griz, bandi yo fouye gwo twou pou pyeje blende yo ak veyikil lapolis ki angaje nan kokennchenn operasyon sa a. Ak sèvis teknolojik lapolis la, yo rive detwi yon dwòn malfra yo te itilize pou te gen kontwòl polisye yo. Yo detwi tout sa k te obstak sou wout yo e se kòmansman de la batay. Lapolis 1995 lan ki te la pou arete, ramne moun a lòd la, pa la ankò. Fas ak bandi yo k ap pouse tankou djondjon nan peyi a, lapolis nasyonal oblije mete pye l atè pou rantre nan bon konba. Operasyon yo p ap kanpe. Lapolis konte sou kolaborasyon popilasyon an pou ede idantifye kote bandi yo ap kouri kache pou kontinye denisye yo. Pandan tan sa a, Direktè Jeneral la, Frantz Elbé, ak tout detèminasyon l, tout volonte l, ap eseye tout taktik posib pou l met on bout a rèy bandi yo. Vwala, vwala, medam, mesye, vwala. E, bon, se si e sèten, e la, e pou kounya la, yo pa pale de konbyen bandi ki swadizan ki ta mouri, men se si e sèten, Nou konnen gen k mouri ladan. Gen anpil ladan yo k mouri. Tvlakay Men ou Haiti konnen pwen jodi kòm. a la gon gwoup gang, gon lòt gwoup gang kostime ki ap pwoteje seri de ti mesye sa yo. Ebyen lè lapolis ap ap kraze yo konsa, lè yo lè yo lè yo touye yo konsa, lapolis pa pale de sa. Epi m panse se byen konsa. E nan kad o jan de operasyon sa yo lapolis vide yo atè pou nou frè m. Vide yo atè pou nou. Nou menm nou pa la pou nou pou nou fè pwomosyon pou gang. Nou di l Chanèlmona fè bon ti vi se pou lapolis vide katouch sou bandi sa yo. Se yo, se mesye sa yo ki fè ke jodi a la, nou menm nou pa ka vin nan peyi nou pou nou vin envèsti. Donk, lapolis kraze yo pou nou. Kraze yo pou nou nòmal. Wi, mesye, n ap avanse, n ap gade imaj yo la. Men se si e sèten, sa fè nou mal lè nou wè gen polisye ki blese. Men jan nou di l la, nou l kanmenm, se pou nou ta touche Latibonit. Men gen materyèl ki kòmanse ap antre la kanmenm. Este drone de alta tecnologia de quinhentos e vinte reais, criado por dois engenheiros brasileiros, está. Yo di pran e pou felisite lapolis yo men pa deside bese lè bra malgre tou malgre konfrè malgre frè dam yo ki arive asasine depi e plizyè semèn la yap pote viktim men nou kap di nou wè lapolis la o dela de Frantz Elbe Frantz Elbe se kanmenm yon DG direktè jeneral lapolis la men kanmenm lapolis la son enstitisyon Frantz Elbe son endividi kap pase e an di men lapolis son enstitisyon ki ap rete m panse ke E lè lapolis ta li menm li e jisteman ap avanse fè dè travo pozitif Ti vi lakay ayiti pwen kòb. Felisitasyon li pa oblije atribye a Frantz Elbe paske nou konnen Frantz Elbe se youn nan moun ki endekse pa plizyè chèf de gang kòm youn nan moun ki tap kolabore ak bandi donk nap di an gwo lapolis nasyonal dayiti ki yo menm jodi dimanch la te arive mete pye yo atè onivo zòn Kòsèl Pènye e nan menm tan tou e De fason similè o nivo di departeman de Latibonit kote ke genyen e nan kad operasyon Tòna 1 ki te lanse a pa direktè jeneral lapolis la anpaye de Frantz Elbé genyen plizyè genyen kagezon de materyèl an di materyèl lojistik ki rive jwenn polis la nan depatman an di nan DDA di divize depatman Latibonit la Donk nan kad nan kad kagezon materyèl sa ki al ki rive jwenn, an di, nouvo direktè jeneral ni nouvo direktè depatmantal polis la o nivo depatman Latibonit, donk genyen pwomès ki fèt egalman bò kote Frantz Elbé ki pwomèt li di l pap bese lè bra l ap kontinye pou kapab jisteman e ranfòse kapasite operasyonèl polis. Plis la nan tout peyi a e notamman nan depatman Latibonit ou konnen youn nan depatman kote ke gen plizyè bandi ki ta vin pèdi lavi yo e resamman. Donk nou wè nan kad operasyon Tònad 1 an e bò kote Frantz Elbé li menm li menm li rive e bay jodi dimanch 12 fevriye 2023 nan. Si nou menm ki jis kote nou ye a nou gentan gen enfo a, ale vwa bandi sa yo. Pa bliye jisteman nan foto sa w ap gade la, nou te pale de sa deja, ebyen jisteman swadizan sitwayen sa medan mesye, nou mete, n ap remete imaj lan pou ou ale alenstan menm sou ekran, kote ke yo repwoche misye E nan kad operasyon lapolis ap mennen se misye ki ap bay vitelòm enfo nou gen nou nou tande bagay sa pale gen anpil bri l fè nan repiblik lan ebyen jan nou di l se se pa se pa etonan se pa etonan e nou menm ki nan medya ebyen se si sèten fò n rasire w fò n rasire w epi fò n rasire popilasyon an nan kad operasyon sa yo epi jan nou di l zewo tolerans kraze bandi e nou pa nan arestasyon. gen karezon materyèl, lojistik ki rive jwenn mesye a, nou panse ke dans les jours à venir kan menm kapab genyen e. Fò nou bay verite la. Sa se yon kòmansman, se si e sèten nou atann ke gen lòt materyèl kap antre. Nou konnen ke lapolis te fè anpil gwo demand la, anpil anpil demand, e se jis yon kòmansman. Fòk moun yo konprann sa byen la. Sa se yon kòmansman li ye. E de la, bon, nou menm nou ta byen renmen reyaksyon kèk polisye pou n konnen èske yo satisfè ou pa. Men se si e sèten, lè w pral an gè, se pa nòmal, se moman w rive nan operasyon an pou w wè w ap manke minisyon, pou w ap manke bal. Men se si e sèten, sa pa ase, medam, mesye, pase nou pa ta vle pou polisye sa yo al pèdi vi yo. Donk, Frantz Elbé, fè travay ou, epi ke w fè l ke w pa fè l, nou menm, nou ta renmen w retire kò w nan tèt polis la paske se pa anyen serye w ap regle, ou menm ak tout parèy ou ki Ariel Henry. E wi wi frè pam. E Jimmy nap e nap avanse men nou konnen daprè e sa kap sikile an koulis ta ta sipoze gen e anviwon yon an n di anviwon 5 cha blende ki ta sipoze travèse al jwenn e polis e polis yo nan depatman latibonit san konte e nou wè materyèl ki kòmanse e rive jwenn yo pa bliye polis yo te mande lam a long pòt e zam a long pòte zam manch long yo te mande jile pa bal Yo te mande e dwon egalman. Donk nou panse sa se kòmansman menm jan ke ou di la e nan di nan fen wikenn nan la e nan wikenn nan la men kanmenm nap swiv pandan semèn sa kap ouvri la e semèn lendi sa ki deja ki ap ouvri la eske e direktè jeneral lapolis la pral rive satisfè demand polisye yo men nap tann eske finalman pou. A ozetazini kanada kap soufri wi. Ti kay yo pase mizè konstwi. Yap soufri wi. Nou pa ka fè sa. Sa vle dire ke fò nou aranje n ke pou nou jere peyi a. Imajine ke chèf gang gen dron. E sa k fè Vitelòm frekan konsa wi. Map tcheke sou sa men ta sanble la popo krè de tron an dron pou misye jodi a tou wi. Ta sanble la popo detwi yon drone pou misye wi. Juno 7 eske nan fòm tout lekip. Hein paske bandi pa ka gen plis pwisans plis pouvoir pase la polis sa n'existe pa. Ta sanble la polis frape zòn akoun lòt bò a. Nap tcheke sou sa. Vitelòm dwe respekte moun. Yon chèf gang pa ka alèz konsa. E mwen di le m kanpe dèyè l sa m te di hier la. Jou gen jistis nan peyi a, ou wè dosye Vitelhomme nan? Jou gen jistis nan peyi a k ap fèt, gon pakèt nèg w ap sezi wè k ap pran kòd. Jou gen jistis kap fèt nan peyi a wap sezi wè gen ansyen dwayen, gen jij, gen komisè di gouvèneman, gen avoka, gen polisye kap pran kòd, gen ansyen minis, gen ansyen direktè jeneral kap pran kòd. E mwen m asime sa m di w la. Ou wè nan dosye Vitelòm nan, jou gen jistis kap fèt Youn nan premye nèg y ap kestyone se ansyen dwayen Kwadèboukè a, Lyonel Dimanche. Jou gen jistis men kòm pa gen jistis. Paske li pa nòmal mesye pou Ayiti rive nan nivo sa a. Kòman w imajine Vitelòm chèf gang, li gen direktè medya ki se avoka l 1 direktè medya avoka e pa nan pòtoprens non misye e nèg konn ap fè tout weekend li la nan sodo wi sa di ou gen dwa ap chèche vitelòm la sa di lè ou wè lap kache epi ou wèl desann sou kwadèboukè ou mèt veyel li pral dòmi sodo wi ou pa konn pati sa oh m lagel twò vif ebyen lapolis pa gen ransèyman gon nèg ki di m te te gen bagay sa prive ou ta dil men lapolis afè pa yo ap regle. Li gen bagay se la m di l, tribinal pèp la, ou konprann sa m di w. Pafwa w ap chèche Vitelòm ou pa wè l la, misye gentan Sodo. Sodo wi! La a nan atè a nan Sodo. Wi Sodo! Ou pa sonje mizik sa? Sodo n prale, an verite Bondye Sodo n gen pou n ale. Ou konprann sa m di w? Nan la a nan atè a nan Sodo. W ap chèche misye la a ou pa wè l, alòske li atè a la nan Sodo. Misye gen avokal patron medya kap defann li wi eeh direktè medyal gen medya wi avokal ye tou avoka vitelòm ou konprann son peyi difisil mwen wè peyi sa bon m di w jou gen moun vre kap fè peyi nap sezi wè nèg kap pran kòd isi kite de konivan kite de mèch ak bandi. Nap sezi wè bagay, nap met 2 men nan tèt. Epi lè sa nap raple n te gen yon ti, yon ti jenòm ki te rele Theriel Thelus ki te konn di bagay sa, men yo pat pran l oserye. Gen nèg ki, oyp misye lap voye monte bagay sa oyp l. Gen nèg, eh vyou lap chèche oyp l. Nap gentan konnen. On jou na konprann. Kòman pou nèg, pranm bon egzanp. Pou yon nèg ou se jij. Bon ou pa menm sètifye. Sa vle di ou son ou pa bon ou pa ou pa jij ankò m'en tou ou la ou touche kòb ou. Pou lapolis arete yon nèg kap filme yon kay kap idantifye kote polisye rete epi ou debake a lòt polisye blofè pou al libere nèg sa polisye arete a sa vle di. Bon, m pa di w gen nèg la ki abite nan la nan Bèlvil, gen nèg ki gen kay, ki gen tè nan Tòsèl, se Vitelòm ki ba yo l? Gen nèg ki gen machin la a wi, se Vitelòm ki ba yo l, ki nan sistèm jidisyè, jistis lan an Ayiti? Se bon pawòl m ap pale avè w la a wi. Gen nèg ki gen kay, ki gen tè, ki gen machin, se Vitelòm ki ba yo l. Tete kap pale ak peyi a. Nou pa ka fè sa mesye. Enfòmasyon pozitiv, sa ki kapab fè kè w kontan nan kad jisteman biletin denfòmasyon sila. Aktyalite a nan peyi Dayiti, nou pral pale w de, eben, lapolis ki li menm bò kote pa l, eben, fè yon gwo, e, jisteman fè yon gwo mete pye l atè la nan baz Vitelòm, eben, medam mesye, eben, se sa yo bliye yo pa fè, e gen dron ki kraze, e lapolis ki menm arive rekipere. Plizyè materyèl ke mesye bandi yo menm yo te pran nan men lapolis, nan men kèk patwouy polisyè, ebyen daprè yon nòt lapolis ap fè sòti byen bonè jodi dimanch, nou kab di 12 fevriye 2023 a, ebyen nou wè menm kote ankò egalman o nivo di depatman Latibonit, lapolis frape, ebyen anpil materyèl rive jwenn jisteman DDA, ebyen nou kapab di lapolis nou wè la ki sanse nan kad operasyon sou laten an, ki sanse vle la konkretize kèk bagay, men nap rete swiv, nap rete tann Salomon nan kad enfòmasyon sila. Ebyen, Leonel la nap antre avèk enfòmasyon yon lòt fwa ankò, ebyen lapolis ki di pap kanpe avèk kesyon operasyon yo kontinye ap mennen o nivo de Tòsè lan, lapolis bò kote pa li an yo di operasyon polisyè kap dewoule aktyèlman nan Tòsè, lapolis di li pran kontwòl plizyè espas ki te okipe pa mesye Vitelòm yo. Lapolis Nasyonal Ayiti enfòme yon operasyon kap dewoule nan Tòsè, operasyon sa a Selon sous polisyè a ki refize trake chèf gang an, Tòsèl e akolit li yo enplike nan kad asasina e polisyè, anlèvman, vòl vwati e detounman de kamyon machandiz. Depi wikenn ekoule plizyè inite espesyalize yo te envesti fyèf gang chèf gang Vitelòm nan, enben yo twouve ekipman ki ta apateni avèk lapolis malfra yo souvan itilize pou kidnape sitwayen, yon dwòn egalman Retrouve sou les lieux. Ebyen selon pnh a, bandi yo erije barikad nan plizyè andwa anvi pou yo fè echèk avèk tout evantyèl operasyon, lapolis di ebyen li pran kontwòl plizyè espas ki te okipe pa gwoup ame Vitelòm yo, nan tout enfòmasyon ke nou kapab fè yon rezime Leonel, Ti vi lakay lapolis ayiti pran kòb. Yon drone egalman ki retwouve sou lè lye, yon drone ki te pou Vitelòm e an menm tan tou yo sezi plizyè ekipman ki te apateni avèk pnh la tankou machin e dot lòt bagay ankò lapolis rekipere nan men baz Vitelòm. Yon lòt fwa ankò ekip lapolis la, inite espesyalize yo, yo ankò nan Tòsèl Men jiska prezan nap tann yon bilan pasyèl, nou gen 8 jou la pou janm gon bilan pasyèl olye tònad 1 an ta kapab kraze kesyon gang nan, nou wè se moun ki kontinye ap mouri andan peyi a, se kòmsi se bandi yo yo menm ki ap pase tònad la sou popilasyon Leonel. Nou kapab di dwòn sa ki te plase nan sifas ayeryèn periferi Pòsèl Pènye pou ta kapab kontwole antre aktivite polisyè yo a chak fwa jisteman ta gen de bako ki pral antre ebyen chèf gang Tòsèl la anpare de Vitelòm li menm te deja okouran donk mesye ki te itilize manyè estratejik sa pou ta kapab anpeche lapolis ebyen. e vin koze vin koze domaj nan kan yo, ebyen nou kapab di kanmenm yon viktwa bò kote lapolis ki ki bò kote pa yo rive jisteman menteni ki rive ki rive jisteman entèsepte poukwa pa ekstèmine kraze dwòn sa ki li menm te plase e pou te kapab jisteman kontwole antre e jisteman chak lè fòs de lòd yo pral antre donk nou kapab di Menm paske nou wè lapolis chak lè yo antre yo pa vrèman jwenn repons bò kote bandi yo men kanmenm e lapolis ki rive jisteman nou te ap pale de bilan bilan pasyèl ebyen gen yon dwonn ki arive kraze èske gen zam ki sezi e nou pa konnen men lesansyèl genyen de materyèl ki te apateni a fòs polisyè la ebyen yo te arive pran nan men polisye yo ebyen e materyèl sa yo arive sezi lè ou pran machin lapolis. e nou kab di nan kad operasyon sila ki li menm tap dewoule jodi dimanch 12 fevriye 2023 an, enben se konsa sa li abouti, men jiskaprezan nou kab di eske polisye nou yo toujou rete an fè vite dòm. Men Leonel, sa nou kapab di sou kesyon operasyon lapolis mennen onivo de Tòsèl la, Youn nan analiz petèt nou kapab fè, nou kapab di, èske jodi a machin oubyen an di materyèl yo rekipere yo, èske machin yo se pa machin ki te gen pwoblèm, ki te anpàn, epi yo te lage yon kote? Paske, non, Jimmy, avèk, avèk Elbe m pap janm pozitif. Avèk Elbe m pap janm pozitif paske fò m di w bagay ki genyen. Paske jodi a la, ou fin pale byen. Ou paka pale byen de la polis a maten an epi pita ou pral tande gon bagay ki pral fèt paske jodi a la fò nou analize tout sa la polis ap prepare eske jodi a tou fò nou poze kesyon sa tou eske machin nèg yo pran yo materyèl yo eske se pa de materyèl ki te gen pwoblèm nèg yo lage yon kote yo izole epi nèg yo rekipere yo kòmkwa yo mete yon tèm de bilan paske yo ta fè 8 jou 8 jou operasyon ap mennen depi etwansèl pènye pa gen pa gen okin e pa gen oken bilan pa gen oken bilan ki di men konbyen bandi k mouri men konbyen bandi k arete men konbyen bagay ki fèt la jiska prezan ebyen chak fwa lapolis di lap mennen yon operasyon mwen mwen gen gwo dout an avèk operasyon lapolis sa toutotan yo pa kapab moutre m a plis be kisa operasyon sa li bay paske sezi materyèl plede machin Ebyen wi, ne pa bliye nou toujou di nou tap tande voice lan, kote ke mesye yo di ke tout otan la polis gen minisyon, yo menm tou yap gen minisyon. Donk, wap gade mesye yo gen drone, e gen drone ki nou rekri.